Byen melanje engredyan yo, byen melanje yo, byen melanje. Men bagay la, se pa pil bre, pil lan, pil tenten, pil radot. Epi, nou konnen tout byen fè yo nan la nati a, se jis konnen pou nou aprann. Pataje videyo a. Subscribe. Stephen Français, abone. Meni, men bagay anpil la. Meni, jouk li jou. Lè nou fin repare konsa vin pou byen melanje engredyan yo. Kòm pa, kòm jenjanm mwen an poud, fò m byen melanje l. Lò fini, sa se bwason nou. N ap jis kite l repoze pandan 15 minit epi pou nou bwè l ok men lè nou fini bwè l avan w al nan konba pran 30 minit lè w fin bwè l ou repoze w epi al nan konba epi fè bagay m epi n ap vin remèsye m gen bagay fè bagay jouk li jou mezanmi. Jan bagay la ye a m di l konsa pap pase kochi met ou gen mari w fèl pou li si se ou k wè video sa patajel a mennaj ou patajel a mari w ou menm mesye abòne patajel a yon frè w pou l konnen bon remèd natirèl apre kez vini m bwèl epi madanm nan mele.